Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la kayou pou kapap pote ba ou yon nouvel emisyon. Bagay yo red nan site soley, bagay yo red nan kwa demisyon. Ya kelken ki ma aple se maten. Kidi Merel pot tanpri di yon mo pou nou nan kwadèmisyon paske bagay yo rèd kòlèg aparaman mete pye li atè a nan kwadèmisyon men fòm di nou byen ke sa kòmanse o nivo de site solèy site solèy lèzòm de zye nèf an fòm ye alye nèg yo di yap mete pye yo atè a yo pral mete bagay nan men ti Gabriel ekoute il etè 5 è 30 di maten kote ke nèg tayson yo Nèg Matyas yo, yo pote boure sou Gabriel. Enfòmasyon an tonbe dizan ke nan moman nap pale la anpil kout bal nan komin Site Solèy, 3 kan yo ap afwonte antre yo. Fòk nou di anpil bal ap chante. E daprè enfòmasyon yo, gen yon kote yo mete dife, men nou poko kapab idantifye zòn dife a ye a. Mesye Tayson yo t al fè yon pote boure nan Pwojè. Nèg Gabriel yo, tande byen yo di ba. Yo tap fè yon ti dòmi. Men pa bliye, jodi a, se nèg Boston yo ki te al atake Gabriel. Se gwo atak. Men ekoute, nèg Gabriel yo menm yo jwe estrateji tou. Rive yon seri de kote kòmsi genyen yon liy fwontalyè yo pa vle kite nèg yo franchi. Se la batay la m ta kapab di vin trè kòse. Ebyen nèg yo menm, yo vle pote boure tout bon vre sou Gabriel. Men Gabriel ap reziste epi vin gen yon batay taktik. Men ekoute, pandan batay sa ap fèt nan Site Solèy, paske konprann byen wi sa m ap di nou an. Alò, an nou fon ti jewografi, Brooklyn, zòn Gabriel kontwole an, li anba. Se preske nan fon. Epi nan a dwat Brooklyn, ou kapab jwenn Belekou. Epi anlè, kòm si tou pre Belekou. Lè w pran an fas, m ta kapab di ou vin jwenn Boston menm. An fas Asyeri Dayiti, ou vin jwenn baz Tayson. Donk, Tayson li menm li kab pote boure nan blòk pwojè a, e lòt nèg yo yo menm, yo ka pase pa anba. Donk, se konsa atak la vin fèt. Men, nou toujou di w sa, sèke, Gabriel sanble rezistan. E m panse ke sa kapab rive yon bon maten ou tande yo pran anba nan men Gabriel. Si batay la kom si se yon batay ki kontinye an bleng bleng. Tande byen sa map di w la, si chak fwa Gabriel ap batay se pa strateji li mete atè, yap vin kwense Gabriel poske. Se yon batay taktik pou l fè. Paske pa bliye, tout kote l fè se je nèf. Paske kote l ye a, m ta kapab di nan wonn ke l ye a, alò nan nò, se je nèf. Nò wès, se je nèf. Se jist nan do li, pa gen je nèf, se lanmè. Donk, sa vle di son nèg ki oblije batay ak tèt li. Men nèg yo menm, yo sèmante, fòk yo Pote boure e fòk yo mete Gabriel deyò. Eske se pral yon bagay kap fasil? Nap tann. Men pandan batay la myèl o nivo de Site Solèy, e mwen gen pou m vin avèk bilan pou nou enpe pli ta nan pwochen emisyon ke nou pral fè. Moun yo ap rele anmwe anba. Tande byen wi, moun yo ap rele anmwe. Pandan moun yo ap rele anmwe nan Site Solèy bagay la rèd, ebyen Kwadèmisyon gen bagay pa l nan men l. Kòlèg met pye l atè a nan Kwadèmisyon. Kwadèmisyon but bwaye. Se an fèt yn zòn a evite pandan la joune di 8 jiyè 2022. Nèg yo mete pye yo atè paske pa bliye gon bagay m di nou se yon batay de klan kant pa egzanp krisla nan batay wap jwenn nèg je 9 ki vin sipòte l men gon kout kreyon ki toujou fèt pa egzanp lè nèg 400 mawozo yo ta pral atake nèg kwa demisyon yo Gabriel te bay nèg yo yon wach manman. Dan la matine kote ke gen anpil moun ki tap rele m pou di mezanmi bagay la pa bon pou nou RL prod nèg yo pote boure sou nou la se kouri nap kouri gen moun ki te gentan rive sou wout ayewopò la donk se pou m di nou sa vle di 2 atak ki fèt similtane de manyè a anpeche alye yo pote boure men malgre tou nèg G9 yo te reziste e yo repran kontwòl zòn yo kounya kisak pase lè nèg 400 mawozo ap pote boure. Gabriel fon atak similtane e te gen detwa ti kout bal ki tap chante nan zòn ba Dèlma. Se sak fè, m ta kapab di nan premye atak la, Chen an te an difikilte. E nèg yo te oblije jwe estrateji pou yo vin ede Chen an. Jounen jodi a la, pwiske Boston, nèg Tayson yo, yo fon pote boure sou Gabriel, e kèlè la strateji? Se yn strateji de defans. E lòskon ve defandr. à tout prix, ben, il faut planifier des contre-attaques. Et ce que Gabriel a fait, il a appelé ses proches pour leur dire que, écoutez, on peut attaquer. Et puis c'est le moment que Neg et 400 Ozo par l'entremise de collègues pour te bouer dans quoi l'émission. Hum, tête chargée. Donc toute machine qui E pase nan zon kwa demisyon yo Un maksimum de prekosyon Paske bagay la vreman red Antre monsye sa yo E pabli mde di nou ke Gen kòlèg, depi w wè kòlèg fè yon deklarasyon fò n veye l. Veye kòlèg. Depi w wè misye di w li pral fè yon bagay se veye l paske se yon bagay ki deja planifye. Eske se trik mesye je pèp yo paske imedyatman yon nèg di l pral fè yon bagay ret tann. Donk bagay la myèl nan kwadèmisyon, kwadèmisyon but bwaye. Donk moun evite zòn sa a, moun ki a machin tou, atansyon, paske bagay la vreman rèd. Donk, nou pral vini avèk lòt detay sou gè sa a pou ou, sou batay sa a ki deklannche mat, se pa sète gè, paske nou konnen se yon gè ki dat, gè sa a, li la depi lontan. Batay nan Site Solèy. O, mesye, ki lè nèg y ap bay pèp la yon souf. Kounye a se Gabriyèl, je pèp, ansanm avèk nèg je nèf yo. Kap bay moun pwoblèm nan Site Solèy. Nèg yo ap bay moun pwoblèm. Bon, mwen menm tanzantan m toujou mande yo pou yo fè yon antant. Men jan bagay la ye la a, aparaman nèg yo pap janm antann yo paske yo retwouve yo nan yon sitiyasyon pou chak jou pou yo batay, chak jou pou youn tire sou lòt. Sa vle di kesyon lapè a, menm lè ta gen yon lapè pèpè ki fèt, se yon bagay ki pral volatilize dan yn segond. Donk, kiyès? Ki bezwen pran chèf, nou wè son batay depi lontan, nèg ap batay pou bout teritwa, nèg bezwen gen kontwòl teritwa. Men mesye map di nou byen, moun ki a lorijin gè sa nan site solèy mesye, e konnen n pa konnen konben mal nou fèm, moun ki a lorijin gè sa, paske lè map gade kote sa m tap viv jounen jodi a, men ki sal devni, paske gon lè k te rive, nèg te konn al enjoy yo nan site solèy, ou te konn al byen pase, men jounen jodi a la. Nou pran site solèy la nou fèl tounen yon lanfè. Nèg politik yo, nèg bandi yo pa konprann poukisa yap goumen, son pakèt sèvèl poul nou ye, epi nou kanpe. Sof ke, ti sòlda sa yo k sèvèl poul lan, se sèlman gwo chèf yo konn poukisa yap goumen. Batay politik, batay pou tèritwa. Epi apre sa popilasyon an li menm lap kreve, sa pa fè anyen. Se pa nòmal. Nou pran yon peyi, nou krazel plat. Nou krazel. M pral vini avèk yon ti bout videyo pou nou, pou m montre nou kòman Ariel Henry se yon nèg ki mechan. Tande e gade sa a. Bandi bwe palè jistis la, kisa n konte fè pou nou repran l? Palè jistis se bandi ki ladan l? Non, e pa move nouvèl li ye non. Nou tout konstate l. M potko wè sa non lakay Ariel. M potko dekouvri sa lakay ou non, mesye PM. Apa w te awogan tou? Humm, ok, sa vle di lè yon nèg kòmanse granmoun, depi w kòmanse antre nan laj sa a, Ou awogan tou. M te pran w pou yon moun ki saj wi. PM, Bon talè banm di w bagay. Vous n'êtes pas sage à travers votre réponse. E m ta kapab di ou eseye fè jimnastik wi ou pa jwenn. Kòmsi ou lage l konsa konsa. Tout moun pral fè kòmantè pou di an se paske l granmoun li pa konn sa l ap di se sa k fè l pale konsa. An pou yo di w ke bandi pran pakè a. Ou di se pa vre? M pa konprann ditou. Sa pa menm ka rele yon parad non, Premye Minis. An kòm si w pa t janm okouran ke nèg yo pran pakè a? Sinon, ou vini avèk yon rèv pou kraze peyi a pi mal. M ta renmen konnen sa. Sa vle di pèp Ayisyen, wè kote nou pran? Yon Premye Minis ki rechignen pou l rekonèt ke bandi pran yon peyi nan men l. Bon kounye a, kisa w ap di m la? Kisa w ap di m? Peyi sa pral chanje? Nap vin pi grav de jou an jou. Ou wè sa repons sa premye minis Ariel Henry bay jounalis lan sa blesem. Premye minis tout moun sa yo ki al etranje ki gen nostalji. Premye minis tout moun sa yo kap manje bal maten midi e swa. Tout moun sa yo yo kidnape. Premye minis ou blese yo wi. An ou pa santi ou blese yo avèk repons sa se kòm si pou ou vou. Se ryen! A non! Premye Minis, ou fè m konprann ke se kòm si se ou menm sèlman k ap viv nan peyi sa. Ou fè m konprann ke kesyon sekirite a, li sèlman enpòtan pou ou. Paske ou menm lè w soti, ou gen nenpòt 10 a 15 machin nan kòtèj ou k ap ba w sekirite. Ou menm lè w pral soti, se ou k bloke lari a pandan 20 minit. Pandan ou antre nan douch wap benyen lari bloke paske ou pral soti. Se ou menm ki chèf nan peyi sa a premye minis. Se tris pou wè yon moun tankou w fè yon deklarasyon konsa. Map mande m kilè sa ap rive pou ke bandi yo ta fin pran peyi a yon lè yo pran lakay ou nan men w. Yo mete w an otaj lè sa wa konprann ki sak rele ensekirite nan yon peyi. Sanble ou pa nan peyi a. Ou pap viv nan peyi an. Epi pandan premye minis lan li menm li reponn konsa, gon lòt sibaltèn, on sibaltèn, non l te site nan tout lòbèy, li menm la l tante reponn pou l di, o, bandi yo, bon, minis sa li menm li fè azaymè. Franchman, minis sa li fè azaymè. Oubyen, èske misye minis toujou, paske li te nan jistis, en, li t al fè lòbèy li, yo te mete l atè. Men jounen jodi a la a, li nan kabinè. Men, kote mouche sa a jwenn avèk repons sa a ke l bay? Antouka se tris Se tris pou n ap gade jan peyi a prale Men repons dirijan nou yo Pèp ayisyen Genlè n ap toujou gen pwoblèm avèk yon nèg tankou Roody Sanon N ap toujou gen pwoblèm avèk li paske li menm li lage l san filtè Li di reyalite a jan l ye a E sètèn fwa lè n ap kritike l fòk nou reflechi anvan Paske gen de sijè l abòde Gen de kestyon Jan l pale ladan yo, fòk nou prann jan n ye a. Fòk nou aksepte yon seri de bagay. Jounen jodi a la moun k ap pale pou nou, fòk nou tande yo. Fòk nou apresye yo. Wi se sa, li pa nòmal. Nou pa ka kontinye ap viv konsa. Waw! Pèp ayisyen, souke kò nou. Paske nan peyi serye, deklarasyon Ariel Henry an avèk Litz Quitel, m kwè misye nan enteryè. Se pa konsa. Se pa konsa pou n ta pran l. Maten an la a, yon peyi serye, nèg sa yo ta dwe jwenn revokasyon yo. Nèg sa yo pa ta dwe nan tèt pouvwa ankò nan peyi a. Men elas, se yon peyi de merd. Nèg fè sa yo vle. E ou gen yon peyi la bò kote w la la ki rele Lèzetazini. Kan sa va byen, il vou diz ke sa va mal. E kan sa va mal, li bat bravo pou l di ke rete konsa. Waww! Kilè peyi a ap chanje? Kilè Ayisyen ap pran konsyans? Mwen menm m pa gen pwoblèm, m son sitwayen, si tout moun ap met tèt yo deyò m ap met tèt mwen deyò tou, men eske mwen menm sèlman kapab met tèt mwen deyò paske m pale anpil tann dat m ap pale menm a bandi yo m ap pale yo pa janm vle tande m vwa! Dè milyon dayisyen pou n ta pran konsyans pou n di n ap chanje bagay yo. Nou pral kite w avèk manifestasyon ki te gen yè nan kapital la, manifestasyon pou mande jistis pou Jovenel Moïse. Ki te mouri, ki mouri mal nan peyi Dayiti, vin la, li koule fòs yo. Wi nou la, nou la jistifye Mèt Jovenel Moïse, nou mande pou Mèt Dorval tou, mande pou tout moun ki mouri, tout moun yo kidnape al anndan peyi a, pou mèt tout moun sa yo. Kote sekou yo la, jounen jodi a la, se jistis pou tout Ayisyen ye, se jistis pou peyi Dayiti, pase se blan mèsenè, melanje avèk politisyen, kowonpi, restavèk. Handal yo pa janm bay li jiskaske yo libere Samy Handal men nou menm nou pa gen pwoblèm paske nou konnen Ariel enplike daprè la dcpj e rapò plizyè òganizasyon nan òganizasyon dwa de lòm yo. Ke Ariel enplike trè fon nan lanmò a. Badio la se Ariel kap pwoteje l. La famille John Joel Joseph se Ariel kap ba yo lajan. E sa se pa voye moute se Ariel kap sipòte yo. Nou konnen kriminèl yo la. E genyen chak 7 jiyè yo soti tweet yo ap pase nou nan betiz men gras a Dye pèp la zye l klè li vijilan lap kontinye manifeste e demen si Dye ve nap nan lari ankò men ak yon lòt Detèminasyon paske fòk Jovenel jwenn jistis. Jovenel se et yon prezidan de la repiblik. Donk asasine konsa avèk yon pakèt sekirite nou pa ka konprann sa se sak koz nou menm nap kontinye mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse. Gen moun ki pale de vanjans nan la jistis ki sa nou di sou sa? Ekoute nan moman nou ye la kòm sitwayen nou poko nan faz vanjans se lè nou ta gade tout bon vre. Nou wè Ariel sa lap moutre nou la kòmsi kenbe pouvwa pou yo kapab tiye dosye a lè sa popilasyon an pral konnen kijan yo pral deside sò Ariel e konsò men an atandan nou nan de mouvman pasifik nou nan de mouvman pasifik pou jistis la rekanpe sou pye l pou bay Jovenel jistis pou bay Dorval jistis bay Netty jistis tout lòt jounalis Yo asasine yo. Kote lòt pèspektiv apre jodi a? Pèsfektiv demen si Dye vle nap nan lari an, men nou espere nan lari a avèk plis bokou de chalè, detèminasyon pou gen plis moun. Sètènman nou konnen son mouvman Ariel bay anpil lajan. Lò genyen moun sdp yo, lò gen moun ki gen Rosmila jodi a kap piye CAS, kap vòlè lajan toupatou, yo bay lajan pou moun pa pran lari. Men de grenn moun sa yo nan lari a e kòmsi se te 12 milyon ayisyen ki te nan lari a. Se de moun ki detèmine. Se de moun ki refize yon pakèt òf pou yo vin nan lari a jodi a. Sa ye laprès pale, laprès ekri, laprès televize, près an liy yo. Jodi a nou vini sou beton an, nan plas rezistans. Nou vin chèche jistis pou prezidan Jovenel Moïse apre 1 an nou rete nap obsève. Apre 1 an nou rete nap obsève. Kounye a nou wè gouvèneman Ariel Henry a pa moutre volonte l kote l ap bay jistis pou prezidan Jovenel. Egal ou pa ka vle bay chat veye mantèg. Ou pa ka bay chat veye mantèg. Egal n ap lage mò a nan dèyè yo pou mò a al chèche jistis yo. Pakè a kase plizyè fwa y al chèche dosye. Yap chèche dosye paske prezidan Jovenel Moïse gon pakèt dosye li te antre lap travay ladan yo. E gad kounyea apre 1 an pa gen anyen k fèt, popilasyon an pran lari, yo gen plizyè pakou. Pou yal mande jistis pou prezidan jovenel moise jistis pou prezidan jovenel moise nèg yo te di pap gen lavi chè nèg yo te di pap gen kidnapin kidnapin nan pi rèd lavi chè a pi rèd mèsi. Bon non pam se de map salye laprès pou prezans li kap kouvri gwo evènman istorik sa. ki se 7 jiyè ki raple lanmò prezidan Jovenel Moise, kote ke l te mouri asasine. Jodi a se yon gran jou pou mwen antanke fanm ki reprezante Ayiti, nou menm nou vin la pou n komemore memwa prezidan Jovenel Moise, yon gason konbatan, yon nèg andeyò ki te antre isi pou te vin chanje lavi pèp la. Jounen jodi a li mouri nou menm kisa nap mande jistis pou prezidan jovenel moïse kote ke liye la nan moman nou menm nou pran beton an pou nou ka pèmèt pou nou dil kote liye a bon kouraj e ke nou menm nou pap janm bliyel nan memwa pa nou paske jodi a sil mouri li mouri pou nou li mouri pou rèv ayiti li mouri pou chanjman Nou konstate ke lavi di a vin pi plis. Jodi a, fòk nou fè mikwo n reprezante kouch oprime a. Fòk nou fè mikwo n reprezante Vilaj de Dye. Fòk nou fè mikwo n reprezante Gran Ravin. Yon fason pou lè Vilaj de Dye, Gran Ravin moute Dèlma pou kè n pa kase, pou nou menm pou n manifeste, pou n pran revandikasyon yo, pou n ka chanje lavi yo. Si yo t ap viv nan kondisyon. ki te bon, ki pa t gen kondisyon enfraimèn, yo pa t ap bezwen moute vin pran moun, kidnape moun. Yo voye mesaj ba nou, yo fè pisin, yo mande lopital, sa vle di yo bezwen byen viv, yo bezwen sante. Jodi a, Prezidan Jovenel mouri, m panse fòk mesaj, fòk lanmò l pote jistis, fòk lanmò l pote objektivite nan medya yo. Fòk lanmòl touye voye moute nan medya yo. Fòk lanmòl ekilibre peyi a. Fòk lanmòl pran gwo ak pi piti mete yo ansanm nan menm panye pou Ayiti kapab vanse. Mesye jodi a n ap konstate peyi a rive plat e trè plat. Menm nou menm kòm jounalis anpil nan nou voye madanm nou lòtbò paske yo pa ka respire ankò. Fòk nou mete men. ki nan lari jodi an, n ap ka mande misye. Moun yo, yo tout la, yo tout ap tann. Sa w pa wè yo pi plis. Jodi a, moun yo. Yo tout ap pran lari. Mouvman an li fèk pral kòmanse, l ap moute Dèlma, fanatik yo la, yo tout moun la. Pa bliye se vyolans ki voye Prezidan Jovenel ale, se boule kawotchou, se gazèt machin. Jodi a lanmò Jovenel Moise ap touye vyolans lanmò Jovenel Moise. Gen pe moun kap tann nou sou delma, gen moun kap mobilize petion ville, gen moun kap ret tann nou channmas pou nou desann pou nal bay mesaj nou pral bay la. La son ti group nap moute delma yap tann nou delma. Gen moun ki gentan ap tann nou petion ville. Ebyen ou konnen, kòm se menm nèg ki tap planifye lanmò Jovenel yo se yo kap planifye inisyativ sa. Ou menm ki se lidè ki te pran devan Ki mobilize tout fòs ou pou te pile beton an an granmoun. Yo menm yo pran devan ekonomikman. Ebyen yo repran kòb lan men Ariel ankò pou yo re sabote prezidan Jovenel Moïse batay mobilizasyon an. Se sa m ka di. Men sa pa pepeche menm lè te nou 5 n ap pran lari a. Mèsi. Nan kè ansyen depite de Pesnèl, mwen wè, mwen wè apwòch prezidan Pesnèl pou Lagrandans, prezidan Jovenel Moïse pou Lagrandans. Sa vrèman te kenbe m solidè avè l e sa vrèman fè m mal lè kriminèl yo ki kenbe peyi a de plis ke de 200 zan anba pat yo, anpeche ke pèp la pran pwomosyon. Konprann? Jan m wè yo asasine l, yo tiye l, sa vekse m. E m di jodi an pa dwe pase konsa. Konprann? Pou nou pa vin fè memwa Prezidan Jovenel Moïse rete vivan. Pou bagay la pa pase menm jan ak Desalin. Apre yo fin asasinen Desalin, menm sektè sa a, ou konprann, yo enpoze ke pèp la lonmen non Desalin pandan karantan. Ebyen mwen di non, sa pap ka fèt pou Prezidan Jovenel. Prezidan Jovenel, y ap, non l ap site. Tank nou la, tankou grenn jovenelis la, ou grenn moun ki te konprann batay prezidan Jovenel ta fè pou pèp la, konprann non l ap site. Tèt kana tankou jovenel. Yo tiyel paskel pat ka prezidan li pat dwe prezidan paskel nwè lèd li se tèt kana li se pitit yon peyizan e pou sa nèg yo touyel nèg yo te fèn konprann e jovenel ki asasen an e yon fo lò gade ou wè e nèg yo ki tap asasine tout moun nan lari a pou yo te ka lagel sou do jovenel jiska prezan e kounya gen asasina nèg yo tap mande pou masak. ki fèt site solèy jistis pou masak site solèy e kounye a ki gen masak yo pa mande kòb petro karibe ankò paske nèg yo jwenn ni yo pa mande pou lavi chè ankò bese paske lavi a vin bese paske nèg yo o pouvwa nèg sa yo k tap goumen kont jovenel la. Jodi a yo o pouvwa e yo te di konsa e pitit pèp yo ye, e defansè pèp yo ye. Je pèp la kale, yo pete je Jovenel men je pèp la kale. Pèp la wè, li wè kounye a. E jistis la kounye a la nou e nan men izo li ye. Nou pap tann jistis ankò. Kounye a e vanjans li ye. Vanjans li ye. Vanjans nap tann. Vanjans. Nou alò byen revolisyon. Alò byen revolisyon ou menm ki nwa lakay ou. Prezans mwen nan manifestasyon an, se pou n ka vin di non avèk enpinite. Poun vin di Ariel Henry avèk tout ekip ki bloke ankèt sou asasina prezidan Jovenel Moïse. Paske depi 7 jwiyè on prezidan paka asasine an rezidans prive li pou jiska prezan pou nou poko wè okenn desizyon kap ke otorite pa bò isit ap pran pou yo kapab fè limyè sou krim sa. E jodi a la a, prezans nou nan lari a, se pou nou vin di pèp la, se pou nou vin di kominote entènasyonal la, nou konprann yo, Kò Gwoup la, Madan Lalim, paske nou konnen Jovenel Moïse pa ka asasine san Madan Lalim pa konnen, san anbasad amerikèn pa konnen. e se yo menm menm ki patisipe nan asasina Jovenel Moïse e ou wè kiyès yo enstale nan palè a avèk yon senp twit se Ariel Henry yonn nan moun ki patisipe nan asasina Jovenel Moïse ebyen nou di pèp ayisyen an Ariel Henry paka rete kotel ye a paske lè kesyon asasine prezidan bagay sa yo pa fèt nan mond lan ankò se pase nou pase diyite nou kòm pèp anba pye jodi a kote w jwenn ekip nèg bandi legal yo Yo alèz, tout moun konnen jodi a Michel Martelly li alèz anndan peyi a avèk tout ekip bandi legal yo e tout moun sa yo yo patisipe nan asasina Jovenel Moïse. Ebyen mande jistis pou Jovenel Moïse se di non a lenpinite, se di zak malonèt sa yo pa gen dwa janm fèt anndan peyi a ankò.